400 mawozo yo medam e mesye e sitwayen sa a nou pral envite w gade nan videyo sa a enben se yon prezime chèf gang anndan baz 400 mawozo ke lapolis mete anba kòd e nan moman n ap pale la a medam e mesye enben sòlda sa a ki li menm enben e deja t ap e bay tout sa l gen nan vant li la a anndan dcpj e misye byen t ap swe la a paske Lè yo mete lapat sou ou konsa nou pa bezwen di w, enben se penitansye tèt dwat li ye si tout fwa ke enben yo pa t mòtèlman blese w, donk se penitansye tèt dwat e nan moman n ap pale la a Lanmò San Jou misye panike, misye gen gwo pwoblèm paske Ti Magali enben mete 2 sòlda Lanmò San Jou atè plat plat plat, plis towo sa n ap gade la a li menm anba kòd. Nan komin Hinche, lapolis frape fò tou kote yo arive mare 5 gwo bandi ki tap bay pwoblèm nan komin nan e selon sa divès abitan eh konfime lapolis nèg sa yo pa vle wè pèsòn gen anyen nan komin nan se kidnape moun, se vòlò afè moun ak gwo zam nan men yo ilegalman yap mache kreye dezòd nan komin Hinche eh lapolis yo menm san pitye mete Tou le 5 solda sa yo anba kòd medam e mesye ke nou pral envite ou e donk tande e plis detay konsènan arestasyon sa yo anndan video sa. Lòt gwo nouvèl ankò nou pote pou ou medam e mesye ebyen genyen komisè lafontan la a ki li menm deside pou l fini avèk karyè Morvan Micatin ki se gran frè John Colem Morvan bat bravo pou lajenès e selon sa anpil moun kritike Se ta yon mouvman politik kap fèt a dosye sa a paske Micatin Morvan te dwe jwenn liberasyon li yè, ebyen komisè Lafontant rele nan telefòn e di voye towo a nan penitansye nasyonal e sa w tande a la a Morvan Micatin retounen nan penitansye nasyonal medam e mesye nou pral envite w gen tout detay nan videyo sa a ou sou tvlakayhaiti.com rete konekte sou videyo a jiska lafen paske gen anpil bagay ke ou dwe tande nap tounen pou yon pwochèn videyo. Tristan Roosevelt. Se non yon manm 400 mawozo lapolis la mete anba kòd nan kad operasyon Tònad ki lanse nan fen mwa janvye a, nan objektif pou bay repons ak tout bandi ki pa sispann mete dlo nan zye popilasyon an epi rive demantle fwaye gang yo sou tout teritwa nasyonal la. Anwo a ta gen yon derapaj pou yo pa di wi m te di sa yo depi yo soti depi yo soti nan kafou a vin fouye moun nan kafou a epi nou vin pa ka rete e nèg yo konn ap vin pran moun sou lari a avèk machin nèg Ebyen yo ajwenn arestasyon yo se nan depatman Sant, pli presizeman nan vil Ench. Enstitisyon polisyè la yo anonse ke yo pwosede pandan wikenn nan ki sot pase a, yo arete 5 endividi ebyen yo repwoche yo nan enplikasyon prezime yo nan ak de vyòl, de vòl e dasasina. Ebyen endividi sa yo ki yo menm yo reponn de non sa yo se Brutus Jimmy, misye gen laj 18 an, orijinè du Cap-Haïtien a ete apreyande pou vòl. Ebyen Dieucieux Pierre Elie ki gen laj 45 an o nivo de la lokalite Bwa Mare. Operasyon tò naten an ki li menm ki sanse lanse la nan fen mwad janvye 2023 ebyen sou lidèchip direktè jeneral polis nasyonal Dayiti a Frantz Elbé deja gen plizyè bandi ont ete mòtèlman blese epi gen lòt ki arive enkasere ebyen jan ke nou di w li se o nivo de Hinche ebyen tò nat la li menm ki gentan ap Pral fè la une de l'actualité kote ke yap mare bandi. Nap avanse nan menm kad enfòmasyon k sanse ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti ebyen nou prale lakay nou o nivo de depatman Latibonit ebyen nou prale nan komin Lestè ebyen nap di w nan mwens bon pase yon semèn gen inite bim e nan komin Lestè ekip LIP a ki menm yo prezante yon bilan pasyèl ebyen sou travay ajan sa yo ap fè. Ebyen nan mwens pase yon semèn gen inite Ebin nan komin Lestè avèk ekip LIP yo menm yo prezante yon bilan pasyèl sou travay ajan yo e plis ke 12 arestasyon nan yon arimaj omwens gen 2 prezime bandi ki arive mouri ebyen anba katouch daprè responsab lapolis yo. Li enpòtan pou n soulinye inite sa deja fè plizyè blese. Ebyen nan ka nan kan bandi kokorat san ras yo ak lòt ki chaje ebyen nèg ansyen bwa kale ebyen ki lapolis li menm nan Gonayiv te arive trake yo kap tabli baz yo ebyen bò izin Ti Malis la men gen plizyè rimè ki ap kouri di ebyen plizyè nan yo blese gen ki mouri tou. Ebyen yon enfòmasyon ke nou menm nap chache ebyen plizyè moun nan komin Lestè yo alète ebyen sou yon posibilite ka kidnapin sou yon ti bis e ki fè transpò ebyen machan Gonayiv e ke bandi yo menm yo arive pran ebyen e nan yo rantre nan baz yo avèk yo ebyen nap di w se aprè midi a gen yon delegasyon e te gen yon ekip moun ki te nan machin ki tap fè e machan Gonayiv ebyen pandan ke yo menm yo ap rantre Nan zòn Bare Bat yo, ebyen bandi yo menm yo arive e kidnape Busta, yo fè e tout poul yo desann, yo antre nan baz yo ansanm avèk li epi lè fini yo libere e machin nan, ebyen gen mezanmi nan sitiyasyon ke moun yo menm yo sanse ye o nivo de depatman Latibonit. Nap prale rapido presto nan e komin Monwi, ebyen nap di w o nivo de e e Latibonit, ebyen nap di w ke te genyen on gwo E anpil bal ki tap chante jodi a, ebyen swit avèk yon sakrifis e rate ke nèg kapyat nan kafou delije ebyen pandan wikenn nan sou komin e Monwi ebyen jounen e 27 fevriye a yo te deside bare plit sa lakoz anpil moun te pran wout raje pou yo menm ebyen depi kòmansman wikenn nan ebyen e kote ke E nou konnen ke yo, nou aprann gen anpil katouch, ebyen k ap pete nan komin Monwi, zòn Kanaran ki nan perimèt Stop Orvè kote ke nèg delije fè kèk nèg tapyat ki te vin nan kafou Dejans ebyen pou sa m ta rele pou fon sakrifis avèk yon kabrit e ke yo te abiye tou de blan ebyen kouri kote kouri ebyen kote yo te menm Rapousuiv ebyen nèg yo. Ebyen jounen 27 fevriye sa a ke te gen gwo van tansyon e ki tap soufle fò ebyen sou zòn nan kote anpil e moun kouri kite kay yo paske anpil rimè tap sikile e di ke mèsenè kap sot Savyen ebyen epi ap vini ede nèg Capiat men erezman E se te vye pawòl ki t ap pale. Eben, apre anpil katouch ki t ap tire, lè ke nèg ak zam Kapyat deside rantre nan baz yo, eben leve plizyè kabrit moun ki te nan jaden yo pou kabrit e sakrifis nèg Delije yo te touye nan zòn Kafou a. Eben li te fè 6 è 30 apremidi a, eben n ap di ke. e konfli sa apre yon fouy nèg belije yo fè ebyen tout machin kap travèse zòn nan pou kontwole si pa gen move je e kap pase ebyen ladann avèk rimè mèsenè ki yo menm ki di ki prale nan zòn nan ebyen nap di w dèminit ke nap pale la zòn nan li kalm ebyen nap di w se e yon ekip bandi se yo menm ki sanse ap fouye pou yo wè kiyès ki nan machin ki aprale pòtoprens. N ap avanse nan kad enfòmasyon ki sanse ap dominen aktyalite a, n ap di w ke jan n sot pale la, lapolis nan depatman Sant yo mare kou krab epi 5 endividi pou enplikasyon prezime yo nan zak ansasinay epi n ap di w ke sa vini antre nan kad pouswit operasyon Tòdatè lapolis nan vil Ench yo te arive entèpele 5 endividi ebyen weekend ki sot pase a ebyen nap diw ke e tònad li menm gen anpil moun latibonit kap ret tann kilè ki jou pou ke tònad la li menm li kòmanse byen pase o nivo de depatman e latibonit ebyen pou yo kapab kòmanse ale e touye e bandi savyen yo bandi kokorat san ras ki ap fèt. La une de l'actualité, Operasyon Tònad 1 an li menm li pa soufle ebyen pou kapab bay yon repons pwopòsyonèl e reyèl avèk gang ame yo gen Direktè Jeneral AISyon Polisyè la, map pale de Frantz Elbé ki lanse ebyen sa gen 1 mwa operasyon batize Tònad 1. Nap do kelke jou ebyen pli ta ebyen yo te arive e pran destriksyon sou komin kote ke bandi yo menm ki te e vini menm kote te vin pale de tònad la ebyen yo te destri ebyen sou komisarya pènye a se gang vitelòm inosan ebyen chèf la pale ebyen sivil ame yo menm yo pa enkyete epi yo pase an aksyon ebyen gen kò polisye ansasine o nivo de lyankou Ebyen ki poko janm rekipere, pa gen okenn nouvèl dispozisyon polisye ki pote dispari, pa gen moun ki konnen ebyen kote mesye sa yo ye, ebyen pa gen okenn reyaksyon, pa gen okenn operasyon ki reyalize pou kapab mete hors d'etat de nuit ebyen malfra sa yo. Ebyen nap di w depi nan dat 7 fevriye dènye gwoup ame Savyen denome Gran Gri, ebyen yo dirije pa Luckson Elan, ebyen yo menm yo fè pale anpil de yo menm o nivo de komin Silvè de Latibonit, e bilan gen 2 moun ki te arive mouri, te gen yon ekolye e ke anpil moun te konnen sou non Alfred Fedens ki gen laj 10 zan epi 3 lòt te arive blese. Pa bliye ke ou ap swiv e moun afè bon e TV. Nou prale nan Okap Ayisyen. Nan Okap Ayisyen kòman sitiyasyon li menm e li prezante ebyen n ap di w lapolis nan Okap Ayisyen yo arive ebyen touye yon gwo chèf gang oubyen yon gwo bandi ki arive mouri onivo de Okap Ayisyen ebyen misye rele. e Boy yo tire epi yo sezi yon am afe ebyen nan kad operasyon polisyè e ki tap fèt ebyen o nivo de Okap Ayisyen. Nap rale rapido presto poun diw ke pa bliye ou swaf swiv moun afè bon TV ebyen e nou prale poun palew de komisè gouvènman Pòtoprens la mèt Jacques Lafontant e ki li menm ki te e e pale de yon rezo mafya ebyen li te arive e pale de. rezo mafya sa a ebyen nou pral gen chans pou n kapab koute ebyen komisè e gouvènman an ebyen nou konnen ke gon yon chire pit tou onivo de lajistis ebyen gen anpil moun ki yo menm ki gen dizon pa yo y ap bay nan kad kesyon lajistis yo komisè gouvènman pòtoprens la mèt Jak Lafontan ki denonse yon rezo mafya ebyen k ap rele moun nan telefòn pou fè presyon sou yo ebyen pou yo menm yo kapab ba yo lajan. Nan sans sa a, n ap di ke Mèt Jacques Lafontant li mande konpayi telefòn yo ebyen pou bay lajistis èd ebyen pou yo kapab demantele rezo mafya sa a pandan ke chèf pakè Pòtoprens la li menm ki pa sètifye li mande popilasyon an rete vijilan. M vle pale de Moïse Jean Charles e m swete ke nèg nan Nò Ricardo Therapy e. pran emisyon sa a seryezman e k mete l nan listwa. Oubyen rantre l nan anal. E apre 25 an, 30 an, menm si m pa la. Donk na va rale modèl emisyon m yo, met sou tab la e nou va pale de yo. Moïse Jean Charles kòm lidè de goch. Ki gon filozofi de goch ke. Mwen fè yon konsta Avnel Laurent m salye w frèm Boby Jean Baby Jean m salye w Lens Thomas respè pou nou Mwen estime ke Moïse Jean Charles gen 3 3 tip moun de kote l ki kote li Gen yon premye gwoup moun nan se yon moun ki renmen Moïse Jean Charles Gon dezyèm gwoup moun ki kot Moïse Jean Charles Son gwoup son gwoup ki gon filozofi ki andoktrine sè a di se pa moyiz li renmen men se fizo filozofi a li renmen se pozisyon politik la gon twazyè gwoup moun ki kont moyiz janchal se abolotcho yo pa gen pozisyon jodi a yo di yon pawòl, demen yo di yon lòt pawòl, jodi a ou wè yo gen yon pozisyon, demen yo gen yon lòt pozisyon, jodi a yo fè yon kòmantè, apre demen ou tande yo fè yon lòt kòmantè. Ou pale avèk yo, yo di w yon pawòl, lè w tande l avèk yon lòt moun, li di yon lòt pawòl. Se konpòtman abolotcho. Paske abolotcho a, ki sa l fè? Li pa gen pozisyon li menm, se chèche l ap chèche. E fò m salye Alèk Jòj, Radyo Mayila FM nan Lenbe, ki deja branche avèk nou alè. Jòj vye zanmi mwen. E genyen tou radyo donk Wòk FM nan Pòdepè, Jak Desten. Fò m pale avè l aswè a kanmenm. Abolotcho a pa genyen pozisyon politik. Donk yo tounen yoyo, se monke desann. Men pa okipe yo, yo gen objektif. Objektif la, se jere vant yo. Men, kon pale avèk yo, yo di w yo se pitit Desalin. E, alò, tout moun se pitit Desalin, wi. A nan pale de pati politik lan. Men, pa okipe yo, non. Kot dlo a koule pi fre a la yo prale e se moman an wi k poko rive pou yal chèche manje sa se konpòteman abolotcho a.